Ayy manman manman! M renmen lè ti nouvèl sa yo rive bò lakay. Medam, matmwazèl e mesye moun kabarè fè gwo kou. Yo depoze lapat sou yon bandi. Kenbe yo kenbe misye ki fè pati de gang ki te vin opere nan jou pase yo nan Sousmatla. Ayayayy. Ou raple ou te gon ti pitit yo te vyole. Yo kenbe misye. Premye sa popilasyon an fè se grenn nan yo koupe. E lè yo fin koupe l m pa bezwen di ou sa ke yo fè ansanm avèk misye aprè. m pral esplike w rale chèz ou. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Mouvman bwa kale a kontinye ap pousib chimen l nan peyi dayiti medam matmwazèl e mesye moun kabarè fon bèl kou. Youn nan bandi ki fè pati de gang Kanaran ki sou kontwòl Jeff ansanm avèk Bogi, nou raple nou pèp ayisyen nan jou pase yo tou te gen gwo masak ki te fèt nan Sous Matla anpil kretyen vivan te viktim e te gen yon paran bandi a pran pitit li, li vyole l, li tiye pitit la apre sa l touye papa a mete sou li. Popilasyon an ki nève fas ansanm avèk sitiyasyon sa a, ke otorite yo pa janm deside pran yon desizyon pou yo fini ansanm avèk fenomèn ensekirite a, ay yo tonbe son ti grenn bandi. Nou pa mande m koze se mwen menm k ap ban nou koze. Yo koupe kòk misye dabò. E lè yo fin koupe kòk li yo pale ansanm avè l, yo di l kòk sa p ap janm fè kadejak sou pitit moun ankò. Apre sa pèp ayisyen. Yo pran misye yo depatyal moso pa moso epi ou konnen apre yo pase l sou gre dife. Jenn gason sa w ap gade la a se yon polisye li rele Derilien Emmanuel li se ventnevyèm pwomosyon andedan lapolis ki mouri yè aprè midi. Misye mouri nan zòn Senlwi di Nò, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, misye te nan yon altèkasyon ansanm avèk kèk moun epi sa w tande a li rale zam ni li tire 2 moun blese. Atò ou se polisye, nan moman bwa kale sa a, w al rale zam ou nan diskisyon ansanm avèk moun ou tire? Ebyen sa w tande a, malgre misye di l se polisye, popilasyon an pa t ezite pèp ayisyen mete dife sou li. Men, lè w se polisye yo ba w zam, lè w nan altèkasyon ansanm avèk moun, yo pa ba ou l pou w tire nenpòt kòman, pase katouch yo kontwole, bon, kòm nou konnen pandan dènye moman yo, pa gen lòd nan dosye sa a. Ebyen misye kal rale zam tire 2 moun blese ebyen pèp ayisyen depi yè moun senlwi dinò fè misye kwaze ansanm avèk baron pèp ayisyen m pa konprann apa bwa kale a li rasis pandan ke nap pran bandi yo ki anpeche nou viv alèz men fòk nou pa bliye tou responsab legliz episkopal. rantre plis pase 105 konntenè nan 8 mwa. Mesye sa yo ki t ap finanse baz Ti Lapli ansanm avèk baz Vitelòm pou site sa yo sèlman. Nou pa ka rete n ap gade dirijan legliz sa yo ki enplike nan monte nivo to ensekirite a nan peyi Dayiti. Non, n ap fè rasis ansanm avèk Bwa Kale a jiskaprezan nou poko kwaze ansanm avèk Bertho Dorcé. Ou genlè bliye pèp ayisyen kagezon zam ak bal nan dwann Pòdepè a? E dcpj mande ansanm avèk lajistis pou mare Bertho Dorcé pou enplikasyon l nan trafik zam ak bal nan peyi Dayiti? Non, non, non, non, non, fò n kòmanse prepare pou mesye a kravat sa yo. Fò n prepare nou tou Kot boujwa santi kap finanse gang yo. Fòn prepare nou pou nal chita ansanm avèk Jean Rebel Dorcena poul ban nou limyè sou 11 fanmi kap finanse gang nan peyi dayiti. Paske jounen jodia nan kafou n rive la a nou paka soufri ankò. Frèm ak sèm kap koutem nan Tigwav, lapolis nasyonal lanse operasyon chèche enkoni. Ebyen, yo gentan mete 6 endividi anba kòd. Depi se jenn gason yo pa konprann kòman fòm tèt ou fèt, kòman cheve ou penyen, ou gon seri de tatou bizar sou ou, Ebyen yo arete w mete yon kote an atandan fanmi w vin reklame w vini bay detay sou. Depi lè mouvman Bwa Kale a lanse yon sewòm pou Ayiti yon sewòm kont moun k ap soufri depi yon bèl bout tan anba fenomèn ensekirite a ebyen kisa ki pral pase? Gen yon demwazèl foto l ap fè tou rezo sosyal yo. Ebyen pèp ayisyen e demwazèl sa a ki rele Daphné se avèk anpil tristès, chagren mennaj li ap esplike Daphné cheri poukisa ou pat ka tann mwen? Ou pat gen pasyans. Sèlman 4 lane. Ou pat ka tann pou ke m te fè siksè, pou m te fini etid inivèsitè mwen. Men ou te kite m paske ou te vle achte pil alonj, bèl sandal, bèl telefòn, lespontal ou pat gen pasyans avè m. Jounen jodi a, se tris pou m ap gade imaj ou sou rezo sosyal yo, tout moun ap pibliye ou. Popilasyon an pa ezite di mete bwa kale pou ou sa fè mal, paske ou te jis pa t kapab pran pasyans avè m. Men kanmenm, ou pa ka di li pa fè siksè, li fè siksè pi vit pase w, osi senp. Ou te rete lekòl li menm li al nan gang epi l fè siksè epi bwa kale donk ou menm aprè katran ou pral mete tòj prete prete congratulations peti bravoy men li menm l ap pran bwa kale chak moun fè siksè yo jan ke yo kapab osi senp ke sa m pa renmen lè lòt ap di ou echwe non l pa echwe se lign sa l te chwazi l fè siksè kareman osi senp ke sa. Li te bezwen mete bèl grèf, li bouke mete bèl grèf. Li te bezwen mete bèl alonj, li bouke mete bèl alonj. Se rèv li, se objektif li sa. Souvan nan lavi lè nou ansanm avèk yon moun li enpòtan pou nou mande l ki objektif li, ki sa l vle ye nan lavi. Sa kapab rive moun nan se chak week-end li te bezwen mete yon perruque ebyen lal madan gang poul ka mete perruque tout tan paske tanzantan gang yo kidnap on moun se bèl lajan ki depanse eske tu comprends. Donk, li te bezwen mete bèl alonj, ebyen, an afè ougan paske ou pa t ka ba li alonj lan, ou menm ou te lekòl, se liv ou t ap li, ret li liv ou, li menm fòk ke li akonpli misyon l tou. Enben, chak sa w fè nan lavi gen yon rekonpans, li te bezwen gen bèl telefòn, e san sen, e mil senk san, prèske de mil dola ameriken, li genyen l, èske ou te ka ba li l? Non. Li kreye mwayen pou l genyen l. Li te bezwen mete bèl sandal, l achte bèl sandal Gucci. Ti konpran? Louis Vuitton pèp ayisyen. Menm si l nan pousyè a pye l blanch, li gen ti jèn lò nan pye l. Li genyen yo. Se sa objektif li. Ebyen, lè ke w fin travay pou atenn objektif ou, w ap rankontre ansanm avèk diplòm kanmenm. Epi yo di w kongradilesyon. Ebyen ou menm ou te fè katran nan inivèsite, ou pral pran, yo pral ba ou papye, mete tòj, fè foto, etsetera. Ebyen li menm tou popilasyon ap ba li bwa kale yo met tòj sou li, li reyisi nan lavi l, paske se sa l te vle. Aa humm ala traka pou lave kay tèt mwen men mwen m di nou lè ke nou renmen ansanm avèk yon moun li enpòtan pou nou mande moun nan kisa l vle ye nan lavi l, ki objektif li, pou kisa l ap viv, kisa l ta renmen ye, se trè enpòtan. Ou menm ou ka ansanm avèk yon nèg. Ou menm ou vle doktè epi nèg la menm li vle bouretye. Fò konnen eske nou match. Ou ka renmen fi a paske l gen bèl cheve etc. Ou vle ebyen objektif pa w se rete tout tan nan pye l. Hein se rete tout tan bò kotel pou ap pase men nan chevel se objectif ou sa nan lavi e tandiske fanm nan renmen w li menm pou tèt pye w santi. Genyen chèf de gang ti lapli ki soti nan silans li ki fache ki estomake menm trete pèp la de enbesil aprè vitelòm li menm li te di pèp la li bò kote l li renmen yo rete kalm ebyen mouvman bwa kale a pa sispann fè bandi yo tranble pa sispann fè bandi yo pè menm jan ansanm avèk Ti lapli wè nou pèdi tèt nou nou fou hahahaha èske ou wè de salmanaza nan peyi mesye. Mwen wè nou gon pèp sèvo yo gaye. Wi sèvo yo gaye vre pase jiska prezan ou la wap kidnape moun yo poko pase pou w nan bwa kale sèvo pèp la gaye vre. Efektivman, pa gen pwoblèm gason, bwa kale a fè w depale. Jounen jodi a, pou m voye je m pou m wè polisye yo annik vini, yo tonbe vide bal sou Gran Ravin. Tonbe tire, tire, tire san konprann, pa gen moun ki gen yon pwoblèm ansanm avè yo. Yo rete yo vin fè yon atak san rann kont. Ahh sa vle di lè la police ap vin fè atak la fò yo di nou sa dabò eeyy ala traka pou lave kay tè dans ce petit pays pèp ayisyen sa vle di lè la police ap vin fè atak la se poul di nou la police pa ka vini san rann kont li pa di nou anyen epil vin vin vide li vin vide bal sa pa gen oken sans Oh my God hahaha non la pèp ayisyen peyi a kòmanse gou hein. Mwen m paka di sa e paka di sa e operasyon li paske operasyon pa konn fèt konsa. Aah ok sa vle di dabitid lè ke lapolis konn ap vin fè operasyon yo konn di w. Sa pa operasyon. Operasyon pa konn fèt konsa. Di nou kòman operasyon konn fèt garçon hein. Apre sa w tande yo lage yon trik, petèt Gran Ravin atake komisarya. Pou ki rezon? Atake komisarya pou ki rezon? M ta vle kèk polisye konprann ki nan komisarya anlè a tankou enspektè a pou l di pou ki rezon nou atake komisarya. Eske w a de derespektan? Kounya se lapolis ki pou di men pou ki rezon bandi atake. Non, relasyon lapolis ak bandi nan peyi Dayiti pèp ayisyen, non la a j konpran ryen ditou. Sensèman. M panse non se lapolis. Nou gwo popilasyon sou kont nou pou n jere. Nou la pou n pwoteje, sèvi. Nou la tou pou n renmen vi tout moun. Nou pa ka rayi vi yon moun san moun pa rayi vi nou. Kounya ti lapli pa rayi vi lapolis. Li pa rayi vi la police li renmen la police la police la poul proteje et servi donc la police supoze proteje chef de gang oh my God. Ahh m panse chak grenn polisye ki lan fanmi li son gwo fòs pou fanmi l Waw. paske fanmi sa paka pran zoklo nan men nenpòt tip de moun fanmi sa malfèktè paka rive sou li nenpòt fason dèske l konnen fanmi an gon grenn polisye ki ka vanje pou li, ki ka tradi lajistis sou yon sitiyasyon sou kenenpòt fòm, yon polis itil nan tout fason. Men, sa k pase ki fè pandan dènye moman yo la bandi yo tounen moralis konsa pèp ayisyen? On sèl kou bandi yo moralis, oh my God! C'est quoi l'histoire? Gen kèk bagay mwen kap panse m pa kou reyaji pa emosyon mwen jere sa jan ou m jere m pa konnen kafou fèy gon ja nou pa konnen kafou fèy gon min lò nou pral dichouke l pou n ta rete pou n ap tire Yo bal a la polis san rann kont, san desizyon pandan nou pa yon moun fou, nou pa yon moun anraje. Nan tout bon sans nou. Kounye a, nou jous fon bagay pou n lage sou rezo sosyo a kòmsi nèg Gran Ravin atake komisarya a, nèg Gran Ravin pa bon. Nan n fè bagay nou kouri lage trip nou byen rapid, nèg Gran Ravin atake komisarya a ranfò. Sak pase ki fè wap depale konsa? Depi kilè zafè la polis atak te enterese'w konsa? Kèt! Solda ap tonbe, nèg ap pran bwa kale, chèf yo panike, yo ap kouri, yo sèl konseye pèp ayisyen an pandan dènye moman an. Waw! Ou konprann pèp ayisyen, bwa kale a fè menm efè sou ti lapli ak manb gouvènman. Pase yo konnen yo pa dwat. Bwa kale a fè menm efè sou politisyen yo ansanm avèk chèf de gang yo. Ou pa wè yo tout frustre? A la traka papa. Pou ki rezon? Pa gen moun ki konnen. Lè nou fè sa nou panse yon bon bagay nou fè? Nou rayi pèp ayisyen an, nou rayi pwòp tèt pa nou tou. Jounen jodi a, tout moun ki ba nou direksyon pou n fè sa n ap fè nan peyi a la, Yo gentan milyonè deja, yo gentan rich deja. Tout sa yo te fè sou Ayiti a yo gentan fè l deja. Yo pran tout ti richès peyi a deja. Nou menm, n ap toujou rete polisye. Depi nou pran a tout san nou vle bay peyi nou sèvis, yon lè moun moun sa yo k ap itilize nou an yon lè n ap konprann. Jounen jodi a la, Pou n gen yon pèp ki lan grangou lan eta sa, pou n gen yon pèp ki pa ka manje lan eta sa, pou n gen yon pèp menm yon ti kap faktori li pa ka jwenn pou l travay, timoun li pa ka al lekòl, l ap mache lan, l ap mache sou fatra, l ap peye machin byen chè, l ap. Sak pase Men sa sa sa vle di m pa konprann anyen Men avan bwa kale a te toujou gen tou sa te toujou gen fatra moun pat ka manje te toujou gen tout wi men sak pase kaporal an Pèp ayisyen pa ezite mete bwa sou vakabon yo Ba yo bwa tout longè. Pase yo panike pèp ayisyen. M ale ansanm avè nou si nou kanpe sou bwa. Si nou kite bwa frèt li pap bon. Pa retire bwa mete deyò se kontinye bay mesye yo bwa. Waww. Ap peye moto byen chè. E ki nenpòt kote l al travay la. Pou l ta fè yon ti kòb nan travay sa fòk li ta ka fè tout wout la a pye nèt. Yon pèp konsa nap maltrete konsa kounya nou met pèp lan nan sitiyasyon poun detwil poun fini avèl nèt. Etou pèp la pa wè sa non. Bon e sèl pèp ayisyen mwen t sòt nan eta sa. Jounen jodia nou son pèp. Humm. Gen lè nou gen sèl edikasyon familyal sèm sèlman moun ki gen chans poul jwenn li wi se pa tout moun ki ka jwenn baz sa. Sa vle di sim byen konprann si chèf de gang nan ap pale nou de edikasyon familyal se pa tout moun ki gen chans jwenn sa vle di li menm li te gen chans jwenn li edikasyon familyal li fèt. Sa vle di li te gon fanmi you know li te resevwa edikasyon men pèp la anpil nan yo pat resevwa edikasyon humm fè moral pèp la fè moral li pa gen edikasyon vre ayisyen yo te gen edikasyon yo tap elimine w anba deja Fè yo moral yo. Pase yon edikasyon familyal son ou konprann son baz li ye son baz ki byen fèt depi ou monte yon kay solid monte nèt li pap tonbe fasil epa tout pèp ki ka epa tout pèp ki ka jwenn edikasyon sa epa tout grenn moun ki leve nan fanmi ki ka jwenn yon edikasyon konsa edikasyon familyal jounen jodi a nou gen yon pèp lajan ameriken monte sou li li paka manje. Tout bagay chè lon peyi. Epi nou menm nap kidnape yo pou yo ban nou lajan ameriken. Pa vre? Fò di pati sa. Nap kidnape yo pou yo chèche lajan ameriken pou ba nou pou bòs yo. Pou bòs nou pa vre? Fò di pati sa tou. Yo pa ka manje men nap kidnape yo. Yo pa ka bwè, n ap kidnape yo. Epi kounye a la, w ap pale nou de edikasyon familyal. Mete pou pèp ayisyen, pase si edikasyon yo te fèt, yo t ap gentan rive pou anba deja. Osi senp ke sa. Lè pèp sa fè manifestasyon, nou ba l bal. Nou mete yo lan prizon. Nou boule yo. Nou ba yo gaz. Kiyès ki konn boule pèp la? Dekwa se nou k konn boule yo? Te kwè se nou lè moun ap pase anba nou vide bal sou bis. Eske w wè efè bwa kale a fè pèp? Sa ki pase se ke bwa poko menm rive sou nèg yo. Kèt, nèg yo gentan di eh eh, depi lè m rat m resi pran nan pèlen. Chalè sa a, se vre ke m se kiyè bwa men m pap ka pran l m ap boule. Atò, nou pa fè yon jan pèp ayisyen pou nou rive sou nèg yo pou nou ba yo bwa? Bwa poko rive ou wè kòman nèg yo ap plenyen, kòman yo ap depale, bon e lè yo ap pran bwa menm kòman sa ap ye? Jounen jodi a, nou menm polisye, menm pèp, menm, menm patwon sa konn al ba nou lajan. kob nou lan men nou pou nan menm pèp sa nou itilizel poul dechouke bandi nou pran ou pran on pakèt moun nan bis kel te nèg gen nèg azam m pa panse tout nèg a tout moun sa te lan bis sa ta nèg azam nou touye yo nou boule yo nou metel sou do pèp la. Mete bwa mete bwa banm bwa banm bwa banm bwa waw eske w tande deklarasyon ti lapli e bwa wi k cho shit men bagay la di bagay la grav pèp ayisyen ou tande moun bandi k te nan bis yo jwenn pil zam pil bal ki te soti nan baz ti makak ki tap pase desann. Ou sonje gon limena k te di w Kervens, Bouboul, tout ti mesye yo mouri nèt. Epi nan Debussy kantite bandi k tonbe frèzesè. Non. Moun yo te nan bus la se pat bandi yo. Gadon bwa mesye! Ou wè menm ti lapli di nou pa fè jwèt bosal sa. Pa fè jwèt bosal sa. Menm jan sam avèk Ariel yè ki di nou non pa fè jwèt bosal. Arete bandi yo mennen yo bay lapolis. E pi pou yo jije. Yon chèf de gang nan di ou. O wi nou pran yon seri de nèg nan bis. Nou di yo se bandi. Pèp ayisyen, m anvi di ou felisitasyon. Kontinye mete bwa kale pou jwenn felisitasyon an. Pae men gang yo tounen moralis. Mete pou yo. Menm kote a kòm entelijan pou n pa cho a patwon nou. Nou mout tou mouton mouvman a pèp la. Pèp la menm ki kòm enbesil, ki pa t al lekòl, ki pa panse, pa reflechi. Sak pase kaporal la la men men kapo an 2 milyon ayisyen hein 2 milyon manchèt pou n kase met nan bòl bandi men jan bandi sa yo pwisan epi jounen jodi a pou yo ap di nou nou enbesil nou pa t al lekòl hahaha non pati sa bèl pèp ayisyen. Yo kanpe avè nou nan mouvman an. Kounye a tout polis sa k fè zak sa yo. Devan je lemond yo parèt pwòp paske e pèp la ki boule. Lajan nou nan men nou, nou mobilize pèp la, fè l fè tenten, fè l fè grimas. Men, polis yo si n ap fè yon bagay serye vre. Ti debò sak sòt sa nou fè a li bon wi m pa dil pa bon m pa dil pa bon l bon e pi devan nou pral wè li pat bon men l bon men pandan l bon an tou se pi devan m ka wè l bon tou wi. M pa dou wap depale li bon pi devan l pa bon li bon pi devan l pral bon m pa dou wap depale e bwa k cho papa ayisyen se tris wi. Se tris, lè yo kenbe w, lè yo kenbe w, epi pandan yo kenbe w la, w ap gade yon nonm k ap vini, k ansanm avèk yon koulin nan men l. Koulin nan klere tankou miwa dè zanj. Koulin nan swa tankou mounda ti bebe. Epi w ap gade koulin nan k ap vini jwenn ou, ou pa ka kouri. E sa k di nan Bwa Kale a? Wap gade kou li nan blanch. Epi gon lot li menm kap woule yon kawotchou sou kote a kap vin jwenn. Pandan lap woule kawotchou a epi gon lot menm ki a baton l lap fè sa a baton an. Ou paka kouri. Sa vle di wap asiste lanmò w men w poko mouri. Epi ou tande popilasyon kap wèèw wèèw avè di ou tande fanfa kap chante ou vivan wap viv lanmò ou epi ou wè dife a limen se jan lè wap pase bò kote on dife epi chalè a frape ou pete kouri Epi kounya la ou wè se ou menm ki pral flanbe sou li non bwa kale a pa non bwa pèp ayisyen nou resi jwenn yon teknik nan peyi dayiti ki fè bandi pè paske on bandi pa ka chita la lap kidnape lap touye lap vyole epi se kòmsi ryen nete yo alèz nan sa yo ap fè a. Epi on ti bwa kale tou piti fè nèg yo ap depale wi sa la polis fè a la li bon men pi devan l ka pa bon li pa bon li bon wi pi devan lap pi bon men c'est quoi l'histoire? Paske si menm polisye sa yo ki mobilize pèp la kounye a nou gen aksè pou nou mobilize pèp la konsa lòt semèn k ap vini m panse n ta sipoze fè yon sèl a pèp la pou n pran palè a wi. pou n pa peye yon lòt ray. Si n ta fè l konsa l t ap bon wi. Lè sa a, m panse lavi chè a pa t ap lan eta l ye a. E m swete w ap la tou. W ap vini? W ap fon sèl tou? Pou n al nan palè a? Lajan ameriken sa ki lan nivo li a m panse li pa tap lan nivo a lè sa m panse nou tap lan enterè pèp la vre lè sa m tap wè epa pou n te ka jere pwoblèm kidnaping sa nan peyi a m te di chèf m te di prezidan ou gon mwa devan w pou w ka jere pwoblèm kidnaping men sa pou w fè men sa pou w fè. Ti nèg geto pat bon, pa bon. Pandan yo touye prezidan, nou pat janm mobilize pèp sa a pou te mache chache moun ki touye prezidan an. Nou pat janm fè l. Kounye a jounen jodi a la, nou ka pran pèp la mèt devan pou l pou nou touye pèp la pou nou fini avè l nèt, pou nou detui l nèt. Pou ki enterè nou vin leve. Nou vin leve kèk kout bal sa lan kafou fèy la. Pou ki enterè? Blan vini kote kafou fèy tou pat gen pa kote te pou gen komisarya. Yon komisarya ki la pou vi moun, m pa kwè l te ka fonksyone lan yon eta deplorab konsa. Sa vle di pat sipoze nan zòn nan se ou ki te sipoze nan zòn nan nèt. Gade nen nèg la non bondye. Pase fò yo ta met yon ta de polisye t konn ki reflechi k panse ki vwayaje t wè kote moun ap viv. Sa vle di lè w gentan vwayaje w menm ou wè kot moun ap viv se bon pou lapolis mete pou lapolis se bon pou lapolis. Sa bon pou lapolis. Sa vle di ti lapli gentan vwayaje l al wè kot moun ap viv. Lapolis p ap viv. Si lapolis te vwayaje l te wè kote moun ap viv li pa t ap aji konsa. Se bon pou lapolis pase tout la sent jounen yo nan tete lang ansanm avèk bandi. Yo pa p met bwa kale pou vakabon. Kite yo la ap ranse sou moun. Se nòmal pou l di e men si nou te vwayaje nou t ap wè kot moun ap viv. Pase li menm li gen tan vwayaje li wè kote moun ap viv. N ap kite. Se bon pou nou. Fè moral. Yo bat kò yo vre. Lè n pran pakèt bèt nou mete nan komisarya konsa. Kijan moun sa w panse yo pral panse pou moun. Nou pran pakèt moun ki pa gen fanmi. Epitou nou pran nou mete kòmsi se yon komisarya konsa pou fini ak yon popilasyon konsa. Epitou nou di n ap fè peyi. Ki enterè nèg Gravin gen nan Kafou Fèy? Ki enterè nèg Gravin gen anlè a? Ki lò, ki dyaman ki gen anlè a pou nèg Gravin ap mache chache pou l t al anmède polis? Nan lè a pou arive ou konprann pou ap tire ou konprann sou moun kap ou fèy an tou lèka m panse moun ka moun kap ou fèy reflechi panse paske si nou pa reflechi nou si nou pa reflechi nou pa panse. Sa vle di ou menm lè wap vide bal sou moun anba lè nap touye moun anba nou reflechi nou panse Pèp ayisyen mete bwa sou vakabon yo bat kò yo tròp nèg yo ap depale kèt band si yo tounen filozòf la filozofi de lensekirite an ayiti pèp ayisyen. Waww waww se telman cool. E nou kap wèl nap mouri de touche nou ou wè lè yo vini anndan cha yo rete pèp la yo voye nou devan ou wè lè yo vini kouman yo kache dèyè mi yo pou yap voye bal e yo di nou voye wòch yo di nou avanse kou yo pip nou yo wè nou youn pran bal yo fò ti bak Yo fon ti bak pi dèyè. Wi. Sa vle di ou menm ki pran bal devan a, ou al pran nan, al pran nan sesi. Yo fè menm pwòp nou menm vin pran ankò pou nou repran bal ankò. Sa vle di y ap fè yon jan pou yo fini ansanm avè nou, pou yo ka fè politik yo byen. Ok. Y ap detwi nou san nou pa rann kont si y detwi y ap detwi nou. Pa gen pwoblèm. An tou le ka pèp la, mande polisye sa yo manifestasyon anvan. Anvan n dechouke bandi tande. Mande yo manifestasyon kont lavichè, kont grangou, kont fatra. Se pou sa pou nou fè manifestasyon men pa al nan bwa kale a li kale twòp ok ki ton ti po sou li Ra. Tande lè sa nap fè yon pi bon bagay. Ok. Sa nap fè a pa bon. Menm jan sam avek Ariel. Sa nap fè a pa bon. Men silvouplè silvouplè mande pito pou ke nou fè manifestasyon pou grangou ay grangou n grangou ki fè nap bat kò nou an gadon bwa kale mesye oh. Lè sa pou nou mande sa n bezwen an pou n wè kòman yap reyaji avè nou. anvan nou di yon prann anvan yo mete nou devan yo di nou pran manchèt nou al dechouke bandi kounye a bandi ap met bandi devan pou dechouke bandi sa vle di bandi ap met yon pèp devan pou dechouke bandi sa vle di ti bandi kap chache ti. Sa yo ti bandi kap chache ti bandi. Gwo bout tonton bandi yo menm ap envesti lajan pou yo fè nou fè tenten. Wap aprann chita devan ekran yo griyen dan sou nou. Lè yon polisye mouri, li mouri nèt. Li pap tounen ankò, li pap vin reviv ankò. Yap toujou, se sak fè genlè pi fò polisye ki gen lespri yo pi fò pati. Pi fò lage pye yo. Epi yo kite w nan savann nan pou wap fè sa w vle w menm. Kite w nan savann nan pou fè sa w vle ou menm. Touye moun jan w vle, kidnape moun jan w vle, sakrifye moun jan w vle, fè sa w vle. Se sa. Menm jan san m avèk Ariel. Sa vle di la pèp ayisyen ou konprann, arete Ti Lapli jounen jodi a, trennen l devan lajistis lè l rive, Lap wè se jij la k pa konprann li demenm arete Ariel m trenen l devan la jistis lap wè se jij la k pa konprann li pèp ayisyen. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavi l m prale men map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan lòt videyo orevwa.